Medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. Jodi an se samdi 25 fevriye 2023, nou kontan avèk ou aprè midi an la. Pou nou pote videyo de fòmasyon sa pou ou men jis avan nap di yon gran mèsi ak tout sila yo, tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt de patou atravè tout mond lan ki toujou rete konekte sou kanal sa nap diw mèsi pou fidelite w ak pasyans ou e mèsi le fè ke ou fè chwa de nou tvlakayhaiti.com pou enfòme w sou tout sa kap pase nan peyi dayiti. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou tout fanatik nou yo, ebyen nou konnen e donk Morvan John Colem ki gen yon gran frèl ki arete e selon enfòmasyon yo ebyen e frè sa ta enplike nan move dosye sitou nan afè moncash e kap kase kou moun selon enfòmasyon se pa selon nou menm tvlakayhaiti.com ebyen e dcpj ki li menm deja jwenn plizyè dosye E 2 sitwayen sa nap pale la a yo deja transfere l nan penitansye selon e doke sa nou genyen kòm enfòmasyon medam e mesye e ben nan moman nap pale la a John Colem Morvan misye e gen anpil pwoblèm paske gen anpil moun kap fè gwo atak la sou Morvan kòm yonn nan e swadizan enfliyansè ki konn ap denonse sa kap fèt mal nan peyi a nèg kap kase kou moun nan leta a nèg kap fè move zak Enben jodia la pa rapò avèk frè Morvan sa ki nan pwoblèm ak lajistis, nou pa bezwen diw ki kantite moun ki yo menm ap enben tire gwo kout wòch la sou Morvan kòm kwa li ta enplike nan dosye a tou paske se frèl, on dirè ke depi fè w yon bagay ou ladan tou selon pèp ayisyen an, enben se videyo sa ke nou pote pou ou kote nou pral envite w gen plis detay konsènan dosye sa. Lòt gwo nouvèl tou kap domine aktyalite a nan Kenskòf, nan Fòjak bagay yo dejenere, ebyen Vitelòm ak tout lame l la nèg yo anvayi Fòjak anviwon 12 moun ta deja pèdi lavi yo selon enfòmasyon ke nou genyen, ebyen Vitelòm la sè dènye tan kap fè anpil pale de li sitou nan zòn Kenskòf anwo yo zòn Tòsèl ak Pènye e wout Frè zòn Fleryo ebyen Vitelòm misye pa chome ditou E misye ap frape rèd rèd rèd la depi nou wè aprè Frantz Elbé, DG pnh la te mennen operasyon swadizan Tònad 1 nan fyèf Vitelòm e depi lè a Vitelòm pa sispann fè dèy, Vitelòm pa sispann frape, Vitelòm pa sispann touye moun medam e mesye. Nou pral envite w gen detay. Bon samdi tou moun, bòn ekout, nap tounen pou yon pwochèn videyo. te konfime n ap n ap pale jisteman e Micatin Morvin nou konnen ke jisteman e misye te nan gadavou e pou pa di Pòtoprens ebyen nan pakè Pòtoprens lan de fason ofisyèl yo transfere misye e medam mesye yo transfere l se si e sèten nou pral ba w plis nou plis detay sou sa. Paske nou konnen enplikasyon swadizan Morven nan destriksyon peyi Dayiti, nan destriksyon lèzòm gen. Evidaman, misye ap fè yon travay, gen moun ki se swa ou dakò, swa ou pa dakò. Jodi a la, pwoblèm nan ki rive an, kòman ou te kapab konprann medam mesye, se grav hein, se trè grav. Aksyon sa k pase la, ou ta di ke moun yo se kontan yo kontan. Pandansetan, teknikman, ou te gen dwa di yon moun ki ap denonse seri de movèz aksyon k ap pase anndan peyi an, ou te gen dwa di, a, Morvan pran yon movè kou, men se senpleman misye tèlman pa gen kote pou l met kò l, li tèlman ap atake seri de moun ke l pa ta dwe atake, medam mesye, nou toujou di l, jistis prezidan Jovenel n ap jwenn li sou tout ang, ebyen sa an kèlke sòt se yon debi de jistis li ye medam mesye, Pa rapò ak endividi sa, jan nou di l, k ap chèche sansasyon, pafwa travay li an, li te gendwa se yon travay ki byen, li te gendwa se yon travay ki enb, men l tèlman ap bat kò l, lè konsa gen bouji, gen bouji, gen balèn, tout bagay dèyè mesye sa yo. M panse se enpòtan nou pral ba w plis detay jan nou di l, ebyen frè Morven nan de fason ofisyèl ki transfere nan pakè, medam mesye, Nou pral ba w plis detay sou dosye sa evidaman, epi san konte medam mesye nou te kòmanse petèt pale de sa e nou t ap tande anpil tire, anpil anpil tire e pou pa di devan Digicel bandi ak gang bandi ki t ap tire adwat agoch evidaman nou pral pale de sa medam mesye gen aktyalite e nan menm kad kesyon Morven nan la fami Morven se si e sèten John Colonne Morven misye pran yon gwo kou la, misye pran yon gwo gwo kou. Ee medam mesye gen anpil moun la, m pap di nou, nou pap bay tèt nou manti, gen anpil moun la, jodi a la se boutèy yap bwè, boutèy chanpay paske misye anmède kò l twòp medam mesye, evidaman epi nou wè jisteman yo pale de ke swadizan frè a ta nan kesyon vòlè kòb moun nan kesyon mon kach, sa fè lèd menn, sa fè lèd. Sa fè lèd anpil anpil anpil anpil men nou byen presize se pa John Colonne Morvan se frè an e daprè sa ke nou aprann se gran frè misye men avan sa nou wè chat yo nan lari la chat yo tout kote. Alò nou wè nan kad aktyalite a medam mesye nou wè la jisteman e an se ki konsèn la repiblik Ebyen nou wè la nan kad dosye jisteman ensekirite dizon mye e nou wè e pa rapò avèk atmosfè la nan peyi Dayiti e nou wè la genyen jisteman anviwon e 12 pèsòn asasine nan e katye metwopolitèn nan nan zòn metwopolitèn nan nan Pòtoprens pou n pa di presizeman e nan kad jisteman Dèlma 31 o nivo komin Kenskòf e pou m pa di zòn Montay Nwa, ebyen anviwon 12 moun arive jwenn lanmò yo nan kad aso bandi yo pa rapò avèk jisteman dènye moman sa yo la e nou wè egalman toujou nan kad moun k ap pèdi lavi yo gen yon koup ki arive yo jwenn asasine anndan lakay yo o nivo Turjo, ebyen sant de enfòmasyon nan kad dosye ensekirite a men san oubliye egalman ebyen dosye jisteman. e dosye sanksyon kote ke dwa zimen entènasyonal, dwa zimen entè jisteman san fontyè dizon, ebyen foure pye nan koze a nan sa gen atra avèk sanksyon Laurent Lamothe, jisteman ansyen premye minis Henry Céant, mesye sa yo la nan moman ke nap pale la ebyen yo sezi jisteman e lajistis ebyen kont le Canada, ebyen nou wè la genyen jisteman varyasyon ki fèt, genyen rebondisman ki fèt. Ebyen nou wè la nan ka gen posiblite pou ke ebe sanksyon ki te konsène Laurent Salvador Lamothe, Henri Céant kapab ebe modifye nan kad plent ki depoze e nou wè Dwa Zimen San Fwontyè reyaji ebyen kisa k pral pase dans les jours à venir il n'est que d'attendre. Si daprè enfòmasyon ki dispoze lapolis nan komin Dèlma mete anba kòd Morvan Mi Katen e ki se gran frè John Colem e Morvan daprè chaj dakizasyon yo ta mete sou do e Morvan Mi Katen e li se yon moun kap fè zak malonèt anndan peyi an kap fè magouy toujou e daprè Playboy la, anpil moun konnen l e nou konnen John Colin Morvan tou se youn nan nèg ki te toujou ap denonse l, se byen malere Djimi. Sa vrèman etone nou pandan ke John Colin Morvan t ap pale de Playboy, li pa janm rive remake frè l lan kòm etan yon manb nan Playboy la. Playboy lan se kisa li ye? Otomatikman, Mesye yo, yo gen telefòn nan men yo, e yo rantre e nenpòt nimewo atravè e moncash. Kòman yo antre nimewo sa yo? Yo ale e sou moncash yo fè kòmsi yap transfere lajan bay yon moun, yo antre nenpòt nimewo, du moman menm yo wè non moun nan e monte, epi yo tou kanpe e pwosesis lan, a partir de là, Yo kontakte moun nan, yo fè moun nan konnen, si yo remake moun sa son fi, yo di l ke yo gen videyo l toutouni ou di mwens e videyo kote l ap satisfè e dezi li, si l son gason, yo di ke l yo gen videyo l, e menm jan yo fè pou medam yo, apati de la, yo di moun sa si tout fwa w pa vle videyo w pran lari, Fok ou voye lajan sou moncash, sou tel nimewo, sou tel nimewo, e anko nou konn wè gen gwo menas kap fèt, moun nan konn rele w nan telefòn, li site non w nòmalman e ou menm wap poze tèt ou e kesyon, koman moun sa fè konnen w, koman moun sa fè gen nimewo w, enben mesye sa yo men kisa yo fè, yo konpoze e nenpòt nimewo, enben jodi a la nou wè pandan ke la dcpj ap frape, Nou wè pandan lapolis nasyonal ap frape, yo rive trake yon frè John Colin Moran kòm etan youn nan moun k ap anake moun, kòm etan youn nan moun k ap fè moun menas pou kapab retire lajan. Enben, enfòmasyon an e jan rive jwenn nou, nou pa ka di, nou pa ka itilize tèm residivis lan, men kanmenm nou konnen John Colin Morvan sou bò pa l gen gwo akizasyon sou do l kòmkwa se youn nan nèg la l te fèmen anndan Akademi nasyonal lapolis lan. Yo te mete l deyò anndan akademi an lakoz li ta wòlè yon telefòn, enben jodi a la nou wè yo pran frè John Colem Morvan nan wòlè, nan ransone moun, nan anake moun, nou pap kouri mete tout chatiman yo sou do fanmi an non, men la ankò gran frè Morvan site nan skandal de move zafè, nan skandal de move zak, egalman pou John Colem Morvan, enben e Leonel. Jodi a la e nou wè lapolis e nou bat gwo bravo pou dcpj aprè anpil plent e ki ta depoze nou wè yo rive arete e youn nan moun ki pran le malin plaisir avek anake moun e nan nivo e moncash e Jis avan ke nou pouswiv la nan yon segond yon segond pase mwen gen anpil moun kap ekri nou la e moun yo di non e morven telman bat kòl medam mesye misye telman bat kòl Gen moun ki di Jimmy fok nou ta bann yon ti son bann yon ti son nan son lonbi an pase vòlè sa misye anmède misye anmède kòl misye anmède kòl tout bon men jan nou dil se kanmenm biza hein jodia la si nou ta fè yon sondaj ou ta di 95 pousan popilasyon an kontan de sak rive an Kòman w konprann sa? Mwen espere ke apati de la, sa va pèmèt Morvan kontwole l enpe, e kontinye fè travay li, denonse moun pou l denonse, men sispann atake moun ke w pa ta dwe atake, e se sa n ap gade la. Wi Lionel, an nou avanse n a pran son lonbyan talè. Alò e nap raple se yon rezo yon rezo danakè, yon rezo volè e rezo sa ki fè mal a la repiblik anpil ti malere ti malerèz rive pèdi jisteman lajan yo nan kad rezo anakè sa rezo e blof rezo jisteman volè sa ki tabli baz li jisteman nan peyi dayiti kap ransone moun jisteman e fòk nou raple tou rezo sal pa sèlman jisteman e pran lajan moun sou monkaj men son rezo ki souvan yo konn abitye yo konn abitye relew mwen m viktim m gen fanmi m viktim gen anpil moun ki viktim de sa e m panse ke si tout fwa ke e la dcpj rive jisteman idantifye youn nan anakè yo youn nan manm rezo a m panse ke kanmenm nap di bravo dcpj kanmenm bravo lapolis paske kanmenm son rezo ki fè mal ebyen rezo sa yo konn abitye relew yo fè w konnen ebyen yo peyem poum kidnapew Ebyen ou ap wap bay tan kòb oubyen yo peyem poum tu yo wap bay tan kòb e moun nan menm menm menm menm podyab ki pè ebyen yo ap yo voye kòb la ale don se konsa e souvan yo konn rele tou yo di ou gen tèl timoun lekòl yo kidnapel e ou menm si ou pa gentan fon yon fason pou konnen si timoun nan li menm li la ebyen ou gentan degaje ou voye kòb la ale don son rezo ki souvan ebyen ki souvan ap jisteman ransone moun ki fè anpil mal. E mwen menm Jimmy m viktim de sa, bon byen ke m pat bay lajan, paske yo rele m yo di m gen 2 nimewo, donk se pou m di ke s on long story, sa vle di gen anpil bagay ke m panse ke e rezo anakè sa li menm li ko lapè anndan peyi a, e m panse ke kan menm nap di bravo a la polis, men Morvan e la pa bliye la responsabilite e e la responsabilite pènal è pèsonèl, sa vle di m panse ke se frè Morvan se pa Morvan, men sepandan Morvan nou pa gen okenn pwoblèm a Morvan, men Morvan se youn nan moun ki te patisipe nan sal karaktè ansyen prezidan Jovenel Moïse, se youn nan moun ki te pran tan l, ki te pran plezi l pou l te jisteman asasine karaktè prezidan Jovenel Moïse, bay manti, di tout sa l kapab. Men jounen jodi a la a, y a la lwa, la lwa di kama frape w mon frè. M panse ke lè frè w jisteman enplike nan yon jan de bagay konsa, m panse kanmenm sa sal imaj ou e. Kanmenm nap di bravo a un certain moman done Morvan gen kèk moun li konn ap atake se byen, gen kèk dosye l konn ap mete deyò kanmenm nap di bravo men sepandan sou pwen sa a m panse ke Morvan li menm se youn nan moun nou pap janm bliye ki te patisipe nan asasine karaktè prezidan Jovenel Moïse bay manti e Morvan se youn nan moun tou jiskaprezan ki kontinye ap sal imaj Martine Moïse e m panse ke Kanmenm, enben, la lwa di kama frape w, m panse ke kanmenm jounen jodi a la, enben, anpil moun ki yo menm ap di bravo, anpil moun ki te viktim tou de yon seri de fos enfòmasyon Morvan konn ap bay, yon seri de moun li genyen la a, swadizan e toutè li k ap bay manti, e gen yon pitit yon dyaspora la dènyèman e ki pèdi lavi l nan kad fos enfòmasyon Morvan bay de li parapò yo fè konnen ke misye nan gang, epi Epi, finalman, lapolis la arive arete l. E lè papa l al dèyè li nan komisarya a, lapolis yo fizye l. Donk, se anpil moun ki yo menm viktim de, de jisteman Morvan. M panse ke mesye a sa a sipoze korije, korije yon seri de bagay, anpil bagay pou l korije pa rapò avèk rezo fosè k ap ba l enfòmasyon nan kad yon seri de moun e yo fè plis abi Ke yo fè byen e kanmenm nap di menm si nap di bravo kanmenm pa rapò a de bòn zenfòmasyon ke l konn bay e nan kad la repiblik e Anderson. Vwala e antouka medam mesye bon kòm pa gen peyi kòm pa gen peyi si te gen peyi tout bon e si te gen yon vrè ankèt Kòm gran frè Morven yo pran nan vòlè sa, mwen m si sèten si te gon gon bon ankèt, yo tap jwenn Morven ki kache isi Monreyal la nan vòlè a tou. Ase vò pase misye son nèg ki trè pwòch avèk frè a. Tout sa frè a fè ou wè kòm si misye toujou kòm si bò kote l, ou wè kòm si li e yo gon sèten e relasyon odela de frè frè men si te gon ankèt serye monchè yo tap jwenn Morven kòlòn John Colin Morven nan nan bagay sa yo ok. Mesye nou pa gen okenn pitye pou li, pase vòlè sa son lòt vòlè li ye, son lòt nèg kap atake moun sou tou lè sou tou lè nivo, atake Bosta, atake Martine Moïse, atake prezidan Jovenel, non monchè ti vagabon sa, misye pèsonèlman fòk se misye menm pou yo te pran ok, epi teknikman jan nou dil si te gon ankèt e yo te sipoze se li menm menm pou yo ta arete, epi nou espere ke yap prann tou, paske misye misye misye bat kòl twòp, wi se san filtè, misye bat kòl twòp, wap gade frè a ou ta di se jimo. Kounya la foto sa nou met sou ekran la yon moun ou ka panse se John nan wi men poutan se gran frè a se menm vòlè yo monchè pitit tig se tig se menm yo menm nan vòlè fini antouka de tout fason nou tout nou deja konn e jisteman e pwoblèm ki te gen avèk kesyon telefòn ebyen jodi a la anpil nèg pral deboute debouche e chanpay la mwen espere ke misye li menm e ankèt a va pwouve ke kote Morven ye an pou yo voye manda dèyè l pou yo vin pran l tou. Paske nou pa gen okenn pitye pou moun sa yo ki ap atake seri de moun, ki ap akize seri de moun initilman. Nou pa gen pwoblèm, nou pa gen pwoblèm pou misye ap fè travay li, pou l denonse seri de moun. Men ou pa ka ap ap atake seri de moun ki viktim, seri de moun ki pa gen anyen avwa. Jodi a la, ou vle fè m kwè Morvan konsyans li anpè nan lanmò Prezidan Jovenel? Non! Misye se youn nan nèg ki t ap motive, ki t ap mete dife pou mesye sa yo atake Prezidan Jovenel. Ti vagabon sa! Vwala! Antouka, e nou toujou di l, Jojo ap jwenn jistis li, Jojo kòmanse jwenn jistis li, sa se yon kòmansman l ye senpleman. Se yon kòmansman l ye medam mesye. Se, non, se, se, se, se senp. Jojo ap jwenn jistis li, li kòmanse jwenn jistis li. M di nou, lè m repete l, ta, pi, depi ta gen yon vrè ankèt, vòlè sa, se, se, teknikman, y ap jwenn misye ladan. Paske misye trè pwòch frè a. Trè trè pwòch. M pa gen pwoblèm pou nèg fè travay li men gen seri de moun ou pa sipoze ap atake dirèkteman. Gen moun ou konnen moun nan son viktim. Poukisa seli w ap atake? Vwala. E yn fwa de pli ban nou pran ti video sa pou ou paske nou wè chat yo nan lari wi la. Chat yo tout kote. Ebyen lapolis fè travay ou. Fè travay ou lapolis. Chat yo tout kote. Yo pranw. Bare vole. Vole. Vole chat. Chat marou. Mimi miaw. Vole. Kase pyel. Vole. Chat marou. Vwala nap rap bloke jisteman ebyen gran frè an misye pran direksyon penitansye nasyonal la nou pa konn konbyen tan yap bali E eske Morven ap vin jwenn li kote li a, eske Morven ap vin ap, paske pandan nap pale la nou aprann ke fanmi an tap negosye, e gen gwo negosyasyon ki tap fèt la pou misye pa al nan prizon ou konprann, pa bliye ke lè ou pale de Morven ou pale de menm ekip Dimitri Vorbe la, sa vle di ke gen anpil apèl kap fèt la, jodi a la gen enpresyon misye. Misye foutu la. Mesye an nou avanse avèk aktyalite an, men kanmenm son gwo koulye pou lapolis, e la nou esp, bon se si e sèten jan nou dil, m panse ke gen moun ki pral di, fanatik Morvan yo pral di se, se kòm si se pèsekisyon politik, e toujou konsa wi, pèsekisyon politik, nèg lan nan vòlè, nan vòlè wi, ou talè ou pral tande se pèsekisyon politik. Talè w pral tande sa. Ou pral tande talè. Pa etone w pral tande Andre Michel pral sòti yon twit pou li blap. Don Kato pral sòti yon twit pou li bla. E ansi de swit. Ok. Si te gon ankèt m di w Morven kote l ye bò isi a, yo t ap jwenn misye pa rapò ak relasyon l gen ak frè sa. A e m su e sèten. Pa gen anyen frè a ap fè l pa konnen. Ou vle fè m kwè ke. Ann serye medam mesye. Morven ki toujou ap di ke li gen ekip li kap travay pou li e ki ap mennen envestigasyon ki konn tout sa kap pase anndan ou vle fèm kwè ke Morven pat konnen e map pale de John Colin evidaman ou vle fèm kwè ke misye ki ap pran pòs li gen sèvis entèlijans li sèvis entèlijans lan pat fèl konnen ke frèl pwòp frèl nan vòlè an nou serye medam mesye non non bò isi an nou gen tèt ou vle fèm kwè ke sèvis entèlijans Morven pat konnen ke gran frèl nan vòlè. Hein? Ann poze tèt nou kesyon sa. Monchè, misye merite prizon avi. Prizon avi. E, mesye, annou avanse. Bon, e demen n ap rapousib avèk enfòmasyon yo, n ap rantre nan dosye sekirite kote daprè enfòmasyon ki rive jwenn. Nou fè konnen li te anviwon 7 è 30 nan lannuit pou jounen vandredi 24 fevriye 2023 a kote bandi ak gwo zam fann fwa ta atake santral biwo Digicel la ki twouve l nan nivo Tijo. Nan moman atak sa yo, endividi Ame yo e ta tire anpil kout zam e sou lokal e Digicel la dapre sa kèk anplwaye e ta fè e nou konnen e lapolis e nou wè ki.